Bondye beni nou fanmim yo mwen salye nou nan non Jezi nan lè sa mwen vin raple nou kelke konsekans di peche. Peche brize kominyon w ak Bondye. Peche rann ou an reta nan destine w. Peche kapab mete yon baryè pou anpeche w tande vwa Bondye. Peche kapab rann ou pa kalifye pou sètèn benediksyon. Peche kapab mennen ou nan prizon ou devan lajistis. Peche ouvri pòt pou demon e ba yo dwa pou yo aji. Peche fè plas pou lòt peche Peche ouvri pòt pou maladi. Peche rann ou pa an sekirite. Peche fè ou fè bak spirityèlman. Peche rale kolè Bondye sou ou. Peche rann ou koupab. Peche kapab elwanye w de Bondye. Peche kapab mete yon baryè pou anpeche w genyen aksè lib e rapid nan prezans Bondye. Peche bay lanmò. Pou fini, peche kapab mennen ou nan lanfè. Pa sèlman tande e gade videyo a, men fè efò pou fè volonte Bondye. Evite fè peche pou w pa tonbe anba kolè Bondye.